Nou antre lakay ou avèk yon nouvèl videyo, 2 nouvèl zenfògmasyon ke nou pote pou tout fanatik nou yo e nap pwofite di mèsi avan menm nou antre pi lwen ak tout nouvo abòne nou yo e tout ansyen abòne nou yo e nap mandew envite yon fanmiw zanmiw konpatriyòt ou vin fè menm bagay la avèk ou abòne avèk TV lakay haitipwencom siw ou bezwen tande bon jan enfògmasyon bon jan nouvèl pa ezite tape TV lakay haiti.com epi rete la. Youri Latortue ansyen senatè peyi a, ansyen prezidan sena a enben ki li menm jodi a la misye nan tout pwoblèm ki pa rete ak pwoblèm aprè gwo sanksyon ke otorite kanadyèn yo fin pran kont ansyen senatè a kòm akizasyon ansyen senatè a ta enplike nan divès ka e kòm kwa e finanse gang nan peyi a, trafik dwòg ak trafik zam ilegal, enben nan yon konferans de près ke senatè a te bay kote l tap e pwouve inosans li pa rapò avèk sanksyon sa yo, enben senatè a ki li menm jodi a la a pa rete anpil pou tande DEA debake an Ayiti vin fouke ansyen senatè Youri Latortue, ansyen senatè Hervé Fourcand ak Rony Celestin nou konnen ki deja li. menm anba sanksyon tou nan men otorite kanadyèn yo pou menm dosye sa yo finanse gang ak trafik dwòg e zam ilegal nan peyi Dayiti medamzye mesye ebyen nou pral envite ou gen tout dènyè enfòmasyon yo konsènan dosye sa Youri Latortue ki li menm jodi a la a misye pa gen kote poul met kòl e nou wè senatè a ki gentan pèdi pwa senatè a gentan vin seksi e nou konnen son nèg ki gen kò byen anfòm ebyen senatè a gentan pèdi. Vwa senatè a kòmanse ap seksi, misye tèlman ap reflechi ak kalite sanksyon sa, paske misye paka vwayaje, misye paka mete pyel ni Kanada ni nan peyi Lèzetazini, e lè nou konnen nèg sa yo, e se manje Ayiti al bwè dlo nan peyi Toto Sam, enben jodi a la pa gen bagay konsa, rete la tonton nan ensekirite a paske se nou ankò ki kreyel, fòk nou rete viv ladan. Nou pral envite ou an gen plis detay avèk Morvan ki li menm pral dechifre. Vre, yo pral menm fèw konnen depi kilè Youri Latortue misye nan leta ebyen misye te rate on prizon e jodia la Youri Latortue ki ta pral gen 23 lane anba dlo nan prizon kayan Joe Biden antouka rete swiv video a jiska la fen guys bòn ekout tout moun nap tounen pou yon pwochèn video. Apuy, medam mesye nan men Diye. Pa blag map ban nou la. Youri Latortue sak fè yo pap vin leve misye pou nan moman an pami yo edose misye konplè tou youri se paske misye se te toutè ameriken gen ti bagay ki rete pou fin finalize esou konprann ay nèg sa yo trè yo te konn yo te konn byen sèvi ankò lè wè nèg yo arete yon seri de nèg ou wè nèg ap pale ayiti se menm nèg ou wè k nan leta ayiti yo ankò se yo k fè ki anrejistre nèg yo pou depa pagen de nèg ou wè kap ranse la non. Menm nèg ou ex senatè de la repiblik la ki nan dwòg la, pandan ke bagay dwòg ap fèt a lòt nèg parèy li, se yo menm ki anrejistre vwa a pou yo menm ankò. Tankou Youri Latortue, toutè di ye, tout moun konnen, e bon, kiyès ki te konnen, nèg Ayiti pa konn bagay sa yo, ke John Colem Morvan di ou, e ou sipoze pran l kòm pawòl levanjil. M konn sa map di a. Dayè m te di nou nèg sa yo, nèg sa yo menm si w wè yo la, lè yo pa al touche, lè lontan nèg sa yo te konn al touche Washington, lontan. A, sou vizit ofisyèl ankò, antre, antre nan depatman deta ameriken, al nan reyinyon. Tout nèg sa yo map pale avè w la. Pi fò senatè ayisyen. Bon, gon lè Moïse Jean Charles te nan vizit la. Bon, dayè jou sa, se sèl Moïse Jean Charles ki pat sot al a Ajan. Ki fo nèg ou wè kap radote la? Ou rive tout. Nèg sa yo, nan nenpòt kèl lòt peyi y'ale, lè yo antre Ayiti, y'al anbasad amerikèn pou y'al remèt yo lajan an. Nèg ke vin a tout resu taksi, resu otèl, resu iks. Gen yon, gen yon, gen yon, gen yon, gen yon, yon strikti ki la menm anndan anbasad amerikèn ki pou jere toutè yo, pou y'al pran lajan yo bak. Heheheheh. A mwen kap pale avè nou, se John Colem Morvan. Tout nèg ou wè k nan politik Ayiti la, anpil nan yo, m pa di tout, anpil nan yo se toutè. Se yo k pou ap anrejistre senatè parèy yo a. Se yo k pou ap anrejistre depite parèy yo a. Se menm lè pawòl dwòg ap pale, se yo ankò k pou ap anrejistre epi pou pote bay prèv alapui. Foto, èske w konprann, se yo k pou ap fè tout bagay. Èske w konprann? Lè avyon ap desann, tèl dat, tèl lè, nan tèl dat, nan tèl jou, men lè avyon te desann. Se yo menm ankò k pou pote enfòmasyon yo vin. Sa vle di, pa gon nèg Ayiti lè w wè yo met dosye dwòg sou do l, se k se yon bagay kòmsi y ap fè mechanste. Pa gen mechanste. E se menm jan lè yo te mare Olivier a, medam mesye, te oblije gen yon dil ki fèt ant peyi a peyi, pitit prezidan, yo fè ti mesye Maduro yo antre Ayiti, vin nan fèt avèk Olivier. Olivier fè yo, Martelly oblije fè arete yo depi èpòt, Pou yo te ka libere, pou yo te ka sove Olivier pou li. Èske w konprann? Sinon, Olivier t anba lanmè rèd rèd la. E di l bagay yo ye. Pafwa wè w rive nan, wè w rive nan e, ou, pafwa w oblije fè dil politik. Ok? Nou fè echanj prizonye, men sa si w fè pou mwen m ap ba w sa, men sa si w fè pou mwen m ap ba w sa. E konsa bagay yo ye. Konn gen moun k ap di nou le kontrè. Medam, mesye, Youri Latortue. bay yon konferans de près. Malè, erezman m pa wè figi jounalis sa yo, men si m te gen figi ak non nèg ki t ap kouvri konferans de près sa pou Youri Latortue, tout non nèg sa yo m te bezwen tout non yo. E nenpòt moun ki konn non nèg jounalis sa yo, silvouplè, fè m gen non jounalis sa yo ki t al kouvri evenman sa a pou Youri Latòti. On nèg ki fè vi l nan pouvwa medam mesye. Nèg yo san liy, Youri Latòti se youn nan nèg ou pa konn si l de goch ou pa konn si l de dwat. Ou pa konn ki, ou pa konn ki liy oubyen ki branch politik misye. Pouvwa degoch la vini se li k ap vasiye ladan. Pouvwa de dwat la vini se li k ap gouye ladan. Nenpòt kèl pouvwa, pouvwa santre gòch oubyen santre dwa, oubyen pouvwa dwat goch vini, kèlkeswa pouvwa misye la, se de nèg ki pa ka viv san yo pa chèf. Dayè w ap wè misye eta l ye la se yon nèg ki prèske mouri. Èske w konprann? Nèg sa yo tèlman konnen yo fè vye dil nan kapital peyi a, toutotan ke yo pa gen iminite Yo toujou konnen ke yo ka mare yo nenpòt lè. Men kounya se Youri, se Youri Latortue kap vin vann pèp ayisyen ke ameriken kanadyen aranje yo, yo akize l paske l sòti inosan. Pastè Youri Latortue, predikatè Youri Latortue, homme de Dieu! Youri Latortue medam mesye finalman 2023 pèp ayisyen an rekonèt misye kòm yon ti inosan men sa peyi a redwi pandan mwen menm mwen avèw nap pale la ooh mon Dieu ooh. Gwo kote m ye la a, m oblije kite yon machin soti. Èske w konprann? M oblije kite yon machin soti e m bese vwa mwen. Pase, m vin nan yon djim la, nèg sa k ap soti la a, yon blak li ye, ou pa janm konn si se pou yon Ayisyen. Èske w konprann? M oblije kite l soti. E, medam mesye. Youri Latortue se yon rize e se youn nan dechè sosyal peyi a genyen. E pou m pa di nèg ki plis rize ki gen nan peyi a. Misye te chèf sekirite Gérard Latortue, premye minis a lepòk lè yo fin bay Jean Bertrand Aristide koudeta. Misye vwayaje avèk Gérard Latortue, y ap vin Kanada, men yo pase pa Miami avan. Yo te arete Youri. Kòm se blan ki te met Jera Latòti, Jera Latòti di si yo pa lage chèf sekirite l la, si yo pa lage chèf sekirite l la, li menm li pap tounen Ayiti ankò. Jera Latòti cho nan men blan an, blan oblije fè dil la yo lage Youri Latòti. Sinon, Youri Latòti tap gen konbyen ane la a? 2026 tap fè Youri Latòti 20 tan. 20 tan anba lanmè nan lakou Florida. Madame Mercier. Epi, ce fameux Youri Latortue dont je vous parle, jounen jodi a gen, gen, gen assez de ruse pou vin prezante l devan micro de la presse pou l ap di ke l'Internationale accuse l de drug dealer, l ap site non zay de moun ki te nan Nations Unies. Youri Latortue, ou san wont anpil. E pati Youri Latortue a k rele AAA a sipoze bani sou echèl nasyonal. Nenpòt kèl nèg ki poze kandidati li sou pati politik Youri Latortue a dwe, yo dwe rejte l depi anlè. Paske se yon pati politik ki tire pwofi a pati de kreyasyon de gang e a pati de dwòg e a pati de blanchiman dajan. Ah youri latortue ap di le ekri yo pa reponn li kote kanada mesye nou menm isit ki kanadyen kote nou gen tan pou nou pral reponn yon ti vagabon ki nan dròg ki kraze yon peyi kote nou gen tan kiyès ki pral fèl repons sa ki nèg kap travay kap peye tax isi kounya la pou anplwaye sa ta wè kel pral reponn yon ti vwayou ki chita nan peyi dayiti sou fatra kap manje a mouch. Epi kounya pou nou menm nou tap reponn. M tap John Colem Morvan antan ke sitwayen kanadyen, m tap pot plent pou sitwayen sa a kote lap travay la si tout fwa pou l ta pèdi tan pou l ta reponn yon nèg kap manje a mouch, kap manje a ravèt, kap manje menm kote sou fatra nan latibonit oubyen nan pòtoprens epi pou w ta chwazi reponn li. M tap pot plent pou anplwaye sa a. Se pa blag map ba nou. Medam mesye, ki nèg medam mesye? ki te nivo, ki te gen otorite sa nan peyi Dayiti. A lepòk nèg yo pat konnen ke si peyi a tap vin konsa, si teknoloji pat vin, tap vin konsa, pou nèg sa yo pa ta nan dwòg. Menm nan wo kòmandman polis sa nap gade la medam mesye, si yo tap arete nèg ki nan dwòg, e paske nèg yo pa voye dwòg yo nan lòt peyi ki fè ke w wè yap achte figi moun. On nèg nan wo kòmandman lapolis sa la, nèg yo gen klèb, nèg yo gen plaj, Nèg yo non sèlman nèg yo gen club, yo gen plaj, nèg yo gen plizyè hotel epi al ret kobe la police ap peye nou. Tout nèg yo nèt nan blanchiman dajan e te pou drug dealer. An lè, lè ke wap blanchi lajan pou drug dealer. An lè ke drug dealer ou se direktè depatemantal du nord, ou se direktè depatemantal grandans, ou se direktè depatemantal artibonite. Sa vle di ou desann drug ou. Apre sa, ou menm ki chèf poli, ou menm ki responsab polis nan depateman, ki chèf polis nan depateman an, ou pa t nan desann dwòg la, men ou pa t pèmèt polisye w yo arete dwòg dilè ki t ap desann kokayin ni yo. Apre sa, 100 mil dola US vin jwenn ou nan yon vye sak, 50 mil dola US vin jwenn ou nan yon vye sak. Yo akize w de blanchiman dajan, kounye a la pou w ap vin di ke ou pa nan dwòg. Kiyès ki nan dwòg la? John Colem mwen vann? Pandan 250 mil dola US, 150 mil dola US ap vin jwenn ou kòm direktè depatemantal nan bout sa k vin jwenn ou. Ki kot kòb sa a soti? Nan DGI oubyen nan ONA? Hein? Youri Latortue dosye w o gran konplè nan men Diye. Lanbè dosye w o gran konplè nan men Diye. Rony Celestin dosye w fini konplè nan men Diye. Ofnak te gen lòt detay pou l te voye bay. Peyi yo travay de kon. Peyi yo men kòman yo travay. Se enstitisyon, respekte travay enstitisyon. Se lè w wè ULCC travay, ap travay, si BAF ap travay li pa gen pou l ap fè tèt cho. Fò l tann ULCC, aprè ULCC fini, li voye bay BAF oubyen BAF fini l voye bay ULCC epi yo voye bay komisè di gouvèneman. Ebyen Ofnak fin fè travay li, m di Ofnak, OFAC fin fè travay li onivo depatman trezò ameriken, travay pal la l fini, l fin moutre kòman nèg sa yo nan blanchiman dajan, kòman yap tire pwofi de gang, apa Diye te gentan gen nèg yo nan dwòg, epi l voye bay Diye, epi l di, le dosye è konplè, èske w konprann, epi kounye w, Diye gen tout bagay nan men l, nenpòt kilè mèdam mesye. Momentum nan wè nèg tout nèg ap ouvè kò yo. Pou ki pouw? Gen de lè wap mande ou lè ou gen pouw ap di Youri Latortue vin sou la scène. Jamè m pap vini paske ebyen li etan tout kat kwen peyi a. Medam mesye. Se yon plezi pou John Colem Morvan e se yon plezi pou nou tou medam mesye. Pou pitit nèg yo lè yo moute sou entènèt se sa yap li an anglè ke an fransè. m ok lè m di nou yon dosye ap vini poze nou minis Bertho Dorcé medam mesye nou konnen ke ansyen minis sa ke te nan dwòg alepòk e finalman yo koupe viza misye e yo saksyone misye tou. Misye paka moute nan lakou les Etats Unis d'Amerique. E minis sa medam mesye nan nan emisyon m yo nou konnen m te denonse gagòt koripsyon misye ap fè ak tout fanmi l misye misye tou mache avèk administratè li l al chèche yon reprezantan anndan finans tou mete la epi misye misye genyen e e Nyès, misye genyen Ingrid ki se nyès madanm ni, misye pran lè Ipolit, Didye Ipolit e lòt frè Ipolit la, youn nan yo ki renmen avèk nyès madanm ni, y ap fè fo fakti, fo fakti, o nivo de ministè de la jistis, yo gaspiye ministè la, gaspiye nèt. Tankou nan semèn la yo ka di achte kawoutchou, yo ka ret 50 kawoutchou machin e kòb sa a yo fon jan pou yo falsifye tout bagay legal yo pou yo aranje pou yo moutre w ke kòb la depanse nan bagay vre. Yo gen pwòp garaj pa yo, son tèren nèg vòb yo, ou konnen e vòb yo k te met misye mini jistis. Se gagòt total, gagòt total. Finalman, mèdam mèsye, aprè denonsiyasyon, en sèten jij. Walter m kwa, si m pa twonpe m, e mande pou baf, Brigad Afè Finansyè, anndan dcpj. Depi gen Brigad Afè Finansyè, gen Brigad Afè Kriminèl tou. Tande lè administratè Laurent, Laurent, gen yon sèten Laurent ki administratè Ministè de la Jistis pou yo tande li nan kesyon fo fakti, finalman pou yo tande tou les frères Hyppolite epi pou yo tande Minis Dorcé. Bravo ak jij sa a ki pran desizyon sa a, ke nou pase anpil mizè finalman, anpil mizè pou nou denonse vwayou sa a ki rele Bertho Dorcé a. Bertho Dorcé, medam mesye, se pa yon nèg ki gen yon kè menm jan avèk mwen menm avè w. Ou konprann? E poutèt sa m renmen Ayiti Kòtouni. Lè w tande m nan Ayiti Kòtouni la, ou t ap tande m pase eklatman sosyal la. Ou t ap tande eklatman sosyal la ap fèt kanmenm. Èske w konprann? Epi m pase, ti mesye yo pa ka anpeche pitit yo, madanm yo gad Youtube la. Ou konprann? M t ap frape nèg yo la. Finalman, medam, mesye, misye gen, nou konnen misye gen yon fo kè, l ap fonksyone sou li. E nèg sa yo se moute Lèzetazini al pran swen maten, midi, swa. Misye fè demach oprè de de anbasadè Ayisyen ki Washington nan, an palan de Brochit Edmond, pase se yon bagay fò fò nesesite èd leta Ayisyen via anbasad kote peyi kote anbasad peyi Dayiti ye a, se yo ki pou ba w yon yon lèt ki pou pèmèt ou fè demand viza imanitè sa a. Parapò avèk avèk avèk Avèk ti bwochit kap dil pa konn bagay konsa pa yo ki wè bwochit se John Colem Morvan kap pale enfòmasyon yo yo nou konnen yo èske nou konprann oken mwayen mèdam mèsye pou Bertho Dorcé minis dre de la jistis viza koupe poul te bezwen yon viza imanitè. Nimewo 1 prensip la se solisite leta ayisyen pou fè demand la pou yo via anbasad kote li Washington. Se ke misye fè e Brochit reponn favorableman e menm gen lajan ki bay pou demand sa asepte. kòm anbasadè wi. Misye retrograde tèt li wi. E kòm si yon nèg ki komisè de polis ka asepte pou l vin, pou l vin, ka asepte pou l vin enspektè jeneral wi. Èske w konprann? Yon nèg ki, e kòm si se yon nèg ki komisè de polis, ki vin pa chèf ankò, ki vin kite chèf, tèt chèf polis la, l asepte pou l vini enspektè jeneral. Se ke Edmond Brochit, kisa nèg sa pa p fè ankò? Kisa nèg sa pa p fè ankò? Èske w wè misye asepte retrograde l pou l vini anbasadè pandan nèg la te ministr dè zafè etranjè? Se grav! Hein? E pi, medam mesye, se achi grav. N konprann? Men nan ki sa moun yo ye? E ministr sa a ki te fann madan nèg radyo RSF la? Ezawèd ki se voye l. Se voye yo vwayaje an Afrik. Yo voye yo vwayaje an Afrik ansanm. Misye konnen Ebrochi Dedmo kase madanm ni nan menm otèl wi men ti djòb phtk fè nèg yo sanwont. Èske nou konprann? Rete la. Mwen wè l konsève djòb la. Nèg la e minis afè etranjè l ye. L vwayaje avè w. Li kase w. Li kase w. Oouyy! Gad kòman nèg yo sanwont mesye. Pwè nèg konn yon minis kase madanm ou mesye pou chita la pou kitel la toujou yap fè kòb la la nèg yo sanwont nan peyi a men lèm kitel la kiyès m pral jwenn oouyy konprann e aprè mèdam mesye. Finalman, yo rejte semèn ki sot pase la viza demand viza imanitè ke Berto Dorcé fè a. Ou konprann? E Berto Dorcé, medam, mesye, misye, dosye l konplè pandan m ap pale avè nou la. Se ak gwos enfòmasyon e bèl enfòmasyon m ap ba nou la. Dosye misye.